E nou genyen Morvan ki denonse w, ki di Lil Roche nan Bristou se dezyèm chèf gang nan do Alex ki mouri. Kisa w ap di de enfòmasyon sa a? E enfòmasyon sa a ke avan pou m vini sou sa ke John Morvan Colem pibliye a pou di ke Lil Roche se dezyèm chèf gang nan Petyon, avan tou m ap fè yon brèf rapèl pou entènote yo menm ki pa konnen pou moun ki pa konnen Lil Wòch moun a yo sitou dyaspora yo ki kite peyi Dayiti depi yon bon bout tan ki pa konn kisa Lil Wòch ap regle nan peyi Dayiti e jan ke n konnen an Lil Wòch se yon jounalis spòtif Lil Wòch se yon se yon animatè Lil Wòch se yon pwodiktè ki gen deja 4 tran ke l ap fè festival Vètyè ki sou katriyèm edisyon l Lil Wòch ki nan tout aktivite spòtif anndan Petyonvil swa nan pak Tomasen 25 nan pak Sent Terèz Bristou Mari Terèz Boukan Lapli Poukwa pa e bwa monkèt e ke nou toujou depi se sa ki gen pou wè avèk fout avèk spò avèk kiltirèl tankou lè w pran fèt sen pyè kanaval petyonvil se toujou lil wòch lil wòch se youn nan moun e jan ke n ka di a ki nan mikwo nan petyonvil se youn nan e nèg k ap kenbe mikwo petyonvil ki pi popilè petyonvil lil wòch ki fèt nan lakou bristou yon 19 yon 22 me 1985, 22 me 2023 fè nou anviwon 39 an ke nou genyen ke nou leve anndan lakou Bristou, m panse viv avèk jan ke John Morvan Colem li menm ki pibliye yon pòs tou resamman la kote l fè konnen ke mwen Lil Roche mwen fè pati de yon gwoup gang ki gen nan tèt li defen Alex di Jeneral Max e ke mwen menm avèk gran piblik la vi ke avèk aktivite ke m ap mennen. E nan espas ke m ap evolye yo mwen menm, mwen demanti, mwen pote yon demanti fòmèl avèk sa ke John Morvan, Column, di an, avèk bat bwavo pou lajenès sou paj ke yo pibliye sa. E pou ki sa m ap di, pase mwen m se yon pèsonaj piblik, jan ke m di an, mwen te gen chans pase anndan Radyo Zenith ansanm avèk Louko Desir, Mwen fon pase anndan Radyo Televizyon Pasifik, jan ke n konnen an nan sa ki anwo avèk sou avèk Kimberly Pierre, Kenson Désir, Richard Bellevue, jiska Jean. E mwen fon pase anndan Radyo Transinte avèk André Louis, radyo sa n konnen ki te dirije pa Dany Valet. Ankò yon fwa kounye la a, mwen sot fè mondyal 2018 la, 2022 a la a, anndan radyo. E m ap pale de radyo Capri FM 93 pwen 1 an, antanke direktè espò anndan radyo sa. E tou etonnamman, mwen rete mwen wè yon pòs de John Morven Colomb, kote l site non m kòm dezyèm chèf gang nan Bristou ki alye m avèk defen Alex di Armstrong Dumornay kòm chèf gang. Sa ke nou konnen n ap viv nan yon peyi ki vrèman difisil, yon peyi ki vrèman spesyal, Kote tout sa yon nèg annik chwazi di sou moun sou rezo yo pran l pou levanjil, sitou yon nèg ki gen anpil ekout tankou John Morvan Colem di bwat bwavo pou lajenès lan ke l kanpe dèyè l e vyo avèk yon fos enfòmasyon fos chinwa ke misye genyen ke jan ke Gazan kapab padone e bat bwavo pou lajenès e padone John Morvan Colem men detwi jèn gason konsa e mesye e fòk gen yon halte la ki di Pase lè w annik yo konsa w gen yon jèn gason, ou di, swadizan yon chinwa, chinwa pèpè, chinwa bò katedral, annik ki fistre de evolisyon yon jèn gason, pase m gen yon bon bout tan kepi m ap travay, m ap eseye sòti tèt mwen, kounye a bon aprè midi konsa pou rete wè yon pòs Facebook, ou di. Lè w te wè pòs sa a, kisa w te di tèt ou? Kòman w te santi w? Depi lè ke m wè pòs la zanmi kòmanse voye l pou mwen di Lil Wòch men sa Mòven Bat Bravo Lajenès pibliye sou paj Bat Bravo Lajenès lan mwen rele l sa se yon fistrasyon yon moun ki pa renmen jèn avanse piske mwen m gen yon bon bout tan depi ke mwen menm m ap eseye sòti tèt mwen nan moman ke m ap eseye sòti tèt mwen lè m vin wè pòs sa sa demoralize m konplètman fanmi m zanmi m Yo menm ki konte sou mwen ki kwè nan mwen konn depi tan ke map goumen pou m sòti non sa, non Lil Wòch sa li gen plis pase 20 tan ke map goumen pou m mete l kanpe, jis yon pòs Facebook sòti pou l kraze non sa. E se pou sa tou nou menm nou deside nou pat deside pale tou swit dèyè pòs John Morgan Corneille lan pase ke li menm tou li tap resezi li pou l te tounen sou pòs sa pou l te di li te twonpe l de chinwa sa chinwa yo tap di l nou wè ke l pa fè l ankò Li pa fèl nou menm nou mwen deside pale la yon fason ki m demanti avèk enfòmasyon ke John Moy Nicolas pibliye a. Pa bliye mwen se yon atis mwen nan tout aktivite kiltirèl sitou pwogram kap fèt swa nan lekòl swa sou plas piblik sa ke m òganize sa ke m atis envite ladann kòm animatè Mwen toujou jwenn atis. Mwen fè foto avèk tout moun, tout moun. Swa lidè politik, swa atis, swa foutbolè. Mwen m fè foto a tout moun, tout moun, tout moun, tout moun. Sitou selebrite mwen m fè foto avè swa mwen m fè foto avèk Jovenel Moïse, m fè foto avèk Martelly, m fè foto avèk avèk ap ap di m ap pale Roody Roodboy, m fè foto avèk yon nèg tankou ansyen senatè Patrice Dumont, m fè foto avèk e tan dòt moun, ou wè. Se menm sou paj Facebook mwen sa a mesye a ale l al pran foto depi long dat. Imajine w nèg ap pran foto depi 2014 nan sa ki gen pou wè avèk e m ap pale de reouvèti Pak Sent Terèz lè yo t ap fè l an 2014 e li l pran l pibliye kote Prezidan Michel Martelly an se atis li menm ta renmen fè foto avèk yon prezidan aktyèl, yon prezidan eli. Tout nèg ta renmen fè foto avèk yon prezidan, yon senatè, yon depite. Sa ke m toujou fè. E nèg a chwazil pran foto a poul metem kòm chèf gang. Aprè aprè pòs sa, kòm aktivite Lil Roch ye? Aprè pòs sa, e sa a se son jèn gason ke pòs sa detwi konplètman. E mwen ankò mwen mwen vivan men m son moun ki mouri nan lespri. Pise lè w gen 20 tan ke w ap konstwi yon non epi yon senp pòs Konsa fè gen anpil dout sou ou konsa imajine w e mwen Petyonvil wi moun Petyonvil yon e avan ke kot se map remèsye moun Petyonvil yo menm ki te reyaji anba pòs lan ki te bay repons pou se pou moun ke yo konnen a lil wòch moun alèz moun tout moun nan ke yo konn lil wòch pa ka antre nan sa ke e chinwa yo ap di an e mèsi ankò avèk moun Petyonvil swa entènasyonal yo menm tou ki te reyaji anba pòs sa. ke ki te fè kwè ke Lil Wayne yo konnen an pa ka antre nan jan de aktivite sa yo, pase mwen m pa janm manyen zam mwen menm, e m pap janm manyen zam kèlkeswa jan sa ye an. Lè m te aprann pòs lan, li te sakaje m anpil. M sot fè pòs lan samdi dènyè, de samdi a mèkredi, m pa janm manje, se kleren m ap bwè pase m pa konn kisa pou m fè, si m fè m wè misye detwi m konplètman. Lè nèg a mete w pòs li tou dezyèm chèf gang. Nèg a mete w anfas lapolis, li mete w anfas bandi. E poukisa ou pa konn bri sa. Mwen, jodi an menm, Lil Roche, moun alèz, moun tout moun, lajistis peyi Dayiti, si nou gen yon bagay ke nou repwoche Lil Roche, Lil Roche disponib pou nou. Toujou nan menm adrès ke m te bay nan tout sa m ap fè nan e ki konsène avèk Leta Ayisyen. Dcpj, Lapolis Petyon-Vil, si n gen yon bagay kont Lil Roche, moun alèz, mwen disponib e dispoze pou m parèt devan lajistis ayisyèn si yo repwoche m yon bagay. Ki relasyon Lil Roche genyen te genyen avèk Alex nan Bristou? Mwen se timoun Bristou. Mwen pi gran ke Alex. Mwen gen, jan ke m di w la, m fèt an 85. Alex se yon timoun ki gen anviwon 29 an. Alex se yon ti, yon eleman ki fèt nan zòn nan, ki leve nan zòn nan, ki grandi nan zòn nan, ki vin al antre anndan enstitisyon pnh lan, Li sòti nan 26 zièm pwomosyon. Li te timoun li te toujou nan aktivite espòtif nan zòn nan. Se yon mizisyen anndan, se yon mizisyen anndan legliz li te ye, li konn jwe batri anndan legliz. Alex li leve nan zòn nan. Tou den kou, chak moun ap, jan ke m ka di an, chak moun swiv wout yo. Li menm te chwazi antre nan lapolis, mwen m chwazi kenbe mikwo kote mwen menm mwen t al pran fòmasyon nan sa gen pou wè avèk jounalis. Mwen m vini yon. Nan ki lekòl ou te aprann jounalis? Isnac, Isnac. Ou ka di nou ki pwomosyon? Pwomosyon 2015. Ok, kisa w te aprann egzakteman? Paske nou konnen. Jounalis spòtif, jounalis spòtif. Ou diplome? Wi, mwen gradye an 2015. Ok, men nòmalman nou wè gen foto ki pibliye tou, gen yon foto ki genyen ou menm, malgre nou wè se petèt ou te parèt anpe pli jèn nan foto a, men nou wè gen yon foto reyèlman avèk swadizan chèf de gang ki rele Alex la ki mouri tou resamman. Nan ki sikonstans foto sa a te fèt? Foto ke ki pibliye tou resamman la, sa se yon foto ke pwomosyon pou yon pwogram ke mwen te òganize ki rele Loli Wach e nan do Doblen, nan do Doblen ki sitiye nan do Sogebank wout de frè an. Ki ane? Son foto ki ki e de long dat, yon foto ki fèt an 2020, an 2020 e ke kounya imajine w e Alex ke yo vin sòti kòm chèf de gang kounya pou yo asosye m avè l lan, alepòk, Alex pat chef de gang. Alex te toujou gen bat chapolis li an, Alex te toujou abiye, Alex te toujou la nan kominote an, Alex pat gen ankenn avi de rechèch dèyè l. Nou te konsidere Alex tankou yon moun, yon senp sitwayen tankou tout moun nan kominote a. Foto ke nou wè ke mwen avè l lan yo pibliye kounye a, se yon foto ki sou paj Facebook mwen, yon foto de pwomosyon pwogram nan pou n te anonse pwogram nan ke nou te fè. Si lapolis e sas konsène yo te pibliye yon nòt ke Alex se chèf de gang, Alex pa tap ka ansanm avèk nou nan foto sa. Se foto de pwomosyon li te ye, pske se atis zòn nan, imaj yo nan festival Vètyè. Pou 4 edisyon kem fè an, Alex jwe nan 2. Li jwe nan dezyèm edisyon an, li jwe nan 3, li jwe nan twazyèm edisyon an, li jwe nan katriyèm edisyon an ki fèt tou resamman. Kòm atis, li gen yon djaz ki rele Alèz Konpa. Tou resamman la, li te jwe nan dènye edisyon an, nan an 2021. Kote n te fè katriyèm edisyon an, li te li te gig ansanm avèk yon djaz ki rele Mass Konpa, li te gig ansanm avèk yon djaz ki rele Alezi Number One, kote katriyèm edisyon an te fèt nan Pak Spòtif de Bristou. Pwogram sa yo, ok, y ap chèche yon moun. Tout pwogram ke m fè, se lapolis ki bay sekirite nan pwogram yo. M panse la a, m santi Chinwa fè yon flay. M respekte mesye bat bò pou lajenès la ki kanpe dèyè pòs sa a, m ap pale de John Morvan Colomb, pou m se resezi l epi pou ta tounen Piske lè yon jèn gason ap viv ou chwazi fè yon pòs konsa sou li, ou detwi l fizikman e moralman sof ke mwen ankò an vi men mwen mouri moralman. Ou mouri tanmen, ou mouri sa vle di tankou lan komin Petyonvil, Pegivil, Bristou, Dèlma e tout zòn yo Alex paka pwopaje nan yo ankò san se son se. Alò, se pa Alex, Lil Roche pa ka pwopaje nan yo ankò, Lil Roche sanse nan prizon la? Ou ka imajine w depi lè depi lè pòs sa fin fèt pòs sa fèt an samdi an dimanch mwen gen cham cha gwo manman ke m sòti pandan tout peryòd mondyal 2022 an chak fwa m sot fè match Nou genyen chak fwa nou te gen yon kontra avèk lotri leta ayisyen paryaj lakay avèk DG Wunch ki te tou mete cha deyò pou match Brezil yo a 4 viktwa match Argentine a 4 viktwa mwen fè mwen fè anviwon 5 sòti pou Brezil m fè m fè 6 sòti pou Lajantin sou tèt cha gwo moman kote m tou pase nan Rue Chavanne Pou n pase channmas mesye. Eske 31 desanm nan tou. 31 desanm ankò nou sòti pou niu pou nou voye fen dane ale pou nou di tout moun bòn ane ee ane 2022 an li menm li swete ane 2023 a vin yon siksè yon reyisit pou tout pèp ayisyen ankò mwen te la ankò nan cha epi lè w gade nan dimanch dènye la cha fin fèt yap rele pou moute tèt cha vin avèk fistrasyon nèg a gentan di w chèf gang mwen pa vle moute tèt cha cha sòti san mwen. A no jou la m pa ka vakye avèk okipasyon m. Lotri leta ayisyen mwen m t ap fè yon ti djòb avè l la, la m sanse kanpe, m pa ka al m pa ka al travay. Tout bagay kanpe, tout bagay fini pou mwen la. E se, pa bliye se sou yon bwa moto m al travay. Sou yon bwa moto mwen gen tout aktivite m. Mwen pa gen machin, mwen pa gen anyen apre bwa moto an. Kounye a w ka imajine w yon chèf de gang Ou al pase Dèlma, kèlkeswa kote ou pase la epi yon chèf de gang yo di, wi yo te wè foto misye sa kòm dezyèm chèf gang Kiyès ki fin avè w konsa? E bat bwa pou lajenès e sèlman John Morven Colem ki di ke m se gang e jan ke n di avèk pòs Facebook li avèk ansyen foto ke l pran li poste pou di ke m se chèf de gang. Ok men ki mesaj w ap voye ba misye la? John Morven Colem m ap mande w pou w resezi w se yon konfrè k ap pale avè w la byen ke Ou menm se politik ou plis ladann, mwen mwen se jounalis spòtif, mwen se yon pwodiktè, mwen se yon animatè, mwen se yon DJ frèm resezi w chinwa w la ba w manti, mwen menm Lil Roche mwen pa gang mwen pap janm gang mwen pa konn manyen zam e sa w fè an ki detwi non Lil Roche moun alèz moun tout moun nan pa ka fè m antre nan gang mwen kisa m vle avèk tout zanmi entènasyonal fanmi ki isit ki aletranje Pa gen aktivite kiltirèl ki ap fè nan Petyonvil pou Lilwòch pa ladan l, kit nan Geto Jalouzi, lè w pran 95, lè w pran Mòn Laza, lè w pran Fèt Sen Pyè, Kanaval Petyonvil, Chanpyona Vakans. Mwen lan tout aktivite nèt, swa kiltirèl oubyen espòtif, mwen di n sa. Mwen konn tout moun Tout atis petrovil mwen konn tout moun mwen e petrovil mwen fè petrovil mwen leve mwen konn tout moun antanke atis mwen pa konn e tou resaman an la a m tande yap di moun sa yo chèf de gang al gade de lè ke m te fè foto avèk moun sa yo yap di yo avèk jodi an la al gade sou paj facebook mwen lil roche moun alèz tout foto sa yo sou paj facebook mwen yo e la menm mwen pa dilete yon grenn foto Tout e sou paj Facebook al gade dat mwen poste yo an avèk dat yo asosye nèg sa yo kòm gang nan pou yo wè pèp ayisyen pou listwa e pou laverite mwen konn tout moun petyonvil. Yon dènye mesaj, yon dènye mesaj Lil Roche. Yon dènye mesaj ke map pote a mesye anliy yo m rekonèt ke nap fè anpil bon travay men konsa tou gen malveyan ladann tou sitou pou bat bwa pou lajenès lan ki gen chinwa swadizan nan lari a chinwa ap ba n manti nap detwi jèn gason Nap detwi jèn gason mwen lil wòch mwen paka gang mwen pap janm gang pou moun aletranje ki gen yon pakèt tan yo pa vin isit ki pa konn sa lil wòch ap fè lil wòch toujou menm lil wòch lan menm lil wòch la toujou jounalis fòs la toujou pwodiktè an toujou animatè an se mwen lil wòch la m pa janm nan gang e m pap janm antre nan gang. Medam mesye se te avek lil wòch ki abite nan Bristow, se yon jounalis spòtif, e se yon DJ, e misye vante non l, moun, tout moun, moun alèz. John Colon Morvan, bat bravo pou lajenès, te fè yon pòs sou li kote yo di li lan gang Ti Grèg la, ebyen, Alex, se Alex, wi, se Alex ki mouri. Ebyen li pote demanti fòmèl pou l fè konnen ke li pa lan gang e li di tout aktivite l bloke e l mande John Colon Morvan kote l ye a lè l fin tande entèvyou sa a silvouplè li priyel an gras fè yon lòt post di li te twonpe chinwa l yo te twonpe li te twonpe ebyen bon konba. Mèsi anpil avèk tout medya an liy yon lòt fwa ankò e mwen remèsye nou le fèt ke nou te reponn prezan pou nou te ka fè m pase pwendvi pa m pa rapò avèk pòs ke Balbwè Gwo Lajenès gen nan tèt li. John Morven Colem, li menm te pibliye, Frè m, zanmi m, ekip mwen John Morven Colem, mwen pa bandi, Lil Wòch pa bandi, Lil Wòch pap janm bandi e m pap janm gang nan vi m. M pase twòp etap e pa kounya m ta vin gang. Mwen pap janm, mwen pat gang, mwen pap janm gang. John Morven Colem, Resezi w, chinwa yo ba w manti. Wi mwen fèt nan Bristou, mwen konn Tout moun e Alex te fèt nan li fèt nan Bristol leve nan Bristol li fè tout afèl nan Bristol e nan Bristol lale nan enstitisyon rele pnh lan e pnh lan vin metel konsa sil vin gang pnh li konnen mwen menm mwen metem disponib avèk lajistis peyim epi dcpj lapolis petyonvil si tout fwa nou gen yon bagay pou lil wòch mwen disponib pou nou.